Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deja nap remèsye tout sila yo ki panse ak moun ki nan difikilte pou kapab voye ti kichòy pou yo non yo anpil men genyen de moun ki pa vle ke nou site non yo yo prefere rete dan la diskresyon paske kant on è jenere ee kant Ton e prouv sa jenerozite se pa toujou evidan pou fè one man show paske lè ou bay li ta toujou bon pou non pa site lè sa m gen presyon ke jèst ou a li vin gran alò mwen menm pa gen mo pou m remèsye sila yo ki pa vle non yo site. La personne a dit merci merci merci c'est donc un grand journaliste quelqu'un que j'adore écouter c'est mon ami paske a chak fwa li konn wèm li toujou dim a rat pa kaka paske mwen gen yon atachman eksesif enfayible pou Cite Soleil se yon moun mwen konsidere kòm yon mentor son non Alphonse Roberson. Nou konnen ke bandi te atake li nan wout Delma a men erezman Bondye di nou ebyen konesans sa a li poko kapab ale bonè konsa. Bibliyotèk sa a nou poko kapab pèdi li paske mwen aprann anpil de li e m ap kontinye aprann de li. Pòs sa li fè nan dat 21 desanm 2022 an ki di konsa, Jan kès chak jou avèk gratitid e mezi ojodi pli kavan ke lavi est un kado. Je di mersi a tout se zonj. Se bon samaritè mi sur ma route depuy se matè la. Je mesur osi qu'il y a tant de force dans ces moments de faiblesse, de vulnérabilité, de doute, dans ces moments où l'on doit juste se mettre en condition d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, d'apprendre à lâcher prise. J'ai reçu vos messages, vos voeux, tant de marques d'attention. Je suis riche de vos mots. J'ai pu tenir grâce à vous. Sur mon corps et dans mon âme, il y a des traces. Il y a et aura des médecins aux soins de mes besoins. Mais aujourd'hui, je sens le besoin de revenir petit à petit à mes passions, à mon devoir de petit relais de la voix de ceux et celles qui empruntent depuis trop longtemps les aléas de l'enfer qu'on a fait de notre pays. Merci pour hier, merci pour aujourd'hui, merci pour demain, pour ces pages à écrire en luttant pour un autre demain. Robertson Alphonse, 21 décembre 2022. No comment. Alò se parti pou les info genyen yon gwo moun ki tonbe wi la Odette Roi Fombrun li ale Odette Roi Fombrun se yon ikon nasyonal edikatris ekrivèn ki mouri vandredi 23 desanbre 2022 a laj de 105 lane ne le 13 jen 1917 a petyonvil li se setyèm nan yon fanmi ki gen 11 timoun li se manman 5. Timoun, grand-mère et arrière grand-mère de plus de 30 petits enfants Odette Roy Fombrun, diplome nan lekòl nòmal enstititris ak Nonce Training School nan Boston, Etazini, li pibliye etid nan. wa fon bwa. Ya yon sitwayen ki a longtan charbone jisteman e pwi ki gen yon chèk ki pèdi e foto sa rive jwenn nou m pa konnen si map ka mete foto a son non se Derival Patrick Emmanuel chèk la gen yon peti montan sou li donk nap mande sitwayen sila pou li kapab pase nan komisarya li pral tande a travè voice sila pou kapab reklame. chèk li a kout sa. Mesye koman nou ye koman nou ye banm di nou monchè nou gen chèk sa la menn e son vye malere menn ou enstititè m tande ki genlè pèdi l la men se o nivo kafou son son son on moun kap travay anndan komisarya ki jwenn li men kounya la li pote l ban nou nan biwo envestigasyon on nèg fè fè l mache pou nou pou n wè o mwen si mèt chèk sa te ka sove l mèt la paske son vye malere m kwè se 26 mil goud 714 goud ou gentan wè son malere mesye aranje nou fèl mache o mwen moun nan ta vin nan biwo envestigasyon anndan omega poul ta ka jwenn li ok. Mwen te pwomèt nou yon dosye konsènan Site Solèy. N ap salye anpil moun ki ap tande nou la nan Site Solèy paske nou konnen ke fanatik yo yo anpil e moun ki pa renmen nou yo tou yo pa nonbre. Se kapab sèlman nèg ki gen zam nan men yo men ekoute enfòmasyon sa m panse ke se te evidan pou nou te kapab pataje enfo sila avèk nou. Nan moman nap pale la nou pa konnen si sitwayen sila li pòte li mye men ekoute humm ebyen sitwayen sa li menm nan moman ke nou tap pase nan zòn nan paske nou menm nou te okouran Humm bagay la te vreman red. Tande byen sa m pral di nou an la. Gen yon sitwayen ki rele Obama. Misye se chef pyesis. Alos se pa la polis non. Paske depi n pale de plenn nan nou konnen. Tè nwa, Duvivier, Martial, Fontenn. Tout kote sa yo. Ebyen fòn di ke semen pase a yo te mete Obama anba kod. Alo se pa la polis non kite arete li se menm neg yo kite mete misye anba kod. Nou konnen poukisa yo mete misye paske misye fè yon maladi foli e lè foli a prann misye kouri zam li nan men li kisa misye di li pral chache Gabriel humm misye di lagem m pral dèyè Gabriel e se rezon sa ki fè yo mete Obama anba kod yo pa kitel pou kont li. Depi foli a pran l, misye pran manch long li, li di li pral batay ak Gabriel. Pa bliye ke nèg sa yo gen pwoblèm ansanm, e ki di pyès 6, tè nwa, Martial se yon klan je 9, e Gabriel li menm se je pèp, ebyen nèg sa yo di, towo sa a di li menm, li pral pote boure sou Gabriel. Alò, m pa konnen, paske sa konn rive ke nèg yo tèlman fè krim, epi, paske pa bliye gen karma. Gen tout jan kama kapab rive, ebyen maladi skizofreni sa ki pote boure sou misye, ou pa konnen si son sòt denpak oubyen repèkisyon de sa li fè yo, nou ta kapab di yon sòt de repèkisyon negativ, paske dèfwa lè wap fè mal la, ebyen mal la gon jan li atenn ou tou, Ebyen se konsa. Alò, nan moman nap pale la nou pa konnen si Obama li menm li toujou anba kòd, men nèg yo te mare misye semèn pase a. Fòm di nou ke m te fon pase nan zòn nan, m pat gen kontwòl misye, men nan premye moman foli a, m te wè kòman bagay yo tap pase. Fòm di nou byen ke mwen konnen zòn nan byen, e mwen toujou nan zòn nan, e mwen toujou okouran de sa kap pase nan blòk sila. Tèt chaje wi mezanmi. Se konsa bagay yo ye paske dèfwa lè w fon bagay ou pa peye l lòt kote se sou latè ou peye l. Fò n di ke nou pa konnen nan moman n ap pale la a si Gabriel se porte bien. Gabriel je pèp men semèn pase a misye pa t bon ditou paske nou konnen towo sa l gon maladi sik k ap domine l. Maladi sa a m ta kapab di l rete yon veritable kochma pou Gabriel dèfwa lè maladi sa a pran l se tèt chaje ebyen men ni se konsa bagay yo ye paske dèfwa lè w fè krim ou fè mal ebyen ou pa gen lòt kote ou peye l ou pa mouri avan ou peye li avan ke ou mouri. Alò fòn di ke jodi a se 23 desanm 2022. Jou yo ap mache pou ane a fini. Ebyen, te gen ti bagay wi o nivo de Kanaran. Jis nan moman n ap pale la m ta kapab di lapolis la pete anpil kout bal nan Kanaran paske nèg yo gen yon kote yo te fè pou yo antre ebyen lapolis li menm li pase pa wout sila a ebyen gen anpil kout bal ki ap pete nan blòk Kanaran. Anpil pwoblèm. Donk n ap gen pou n tounen sou operasyon sa ke lapolis li menm l ap mennen o nivo de Kanaran. Anpil pwoblèm wi la. E fòk nou fè trè atansyon, wout kwadèboukè pwoblèm, kanaran se anpil pwoblèm. Antretan fòm di nou byen ke. Sityasyon nan savyen, sa nan pa chanje paske gen plizyè bandi nan savyen ak palmis ki chwazi ebyen jete yo. Nèg sa yo nan sitiyasyon vrèman difisil, gen nèg ki ap pran direksyon Senmak, gen lòt tou ki ap pran direksyon Sendomeng. Alò, n ap mande ak moun Senmak fòk yo pran anpil prekosyon sou fanm k ap vin mande nou lwe kay paske nèg yo ap fon jan la pou kapab epapiye yo o nivo di departeman de Lartibonit patikilyèman zòn de fiksasyon se Senmak kote ke y ap voye madanm yo al lwe kay nan vil la paske ebyen bagay la ta sanble kòmanse konplike. Men, tanzantan w konnen nèg sa yo, yo konn repran konfyans. Donk, n ap mande pou ke lapolis li menm li kapab akselere nan kad operasyon ke li ap mennen. Mwen gen yon ti kal videyo konsènan La Repiblik Dominikèn. Mezanmi, se tris. Ben wi, paske, tande byen, gen yon seri de Ayisyen ki san papye an Repiblik Dominikèn. Se vre. Ayisyen sa yo, yo anboche yo pou kapab travay. Men, lejou pou kapab peye moun sa yo, Nou konn sa mèt travay yo fè? Yo fè imigrasyon vini sou plas. Epi sa w tande a la a, nèg yo pa ka pwoche pou yo touche. Kèl krim! Men, gen de twa Ayisyen ki gen kran, ki parèt sou plas e yo di yo menm toutotan yo pa touche, imigrasyon p ap ka pran yo. Voici une petite vidéo pour vous. Men ki aksyon nèg yo fè anndan Babalo. Men ki aksyon nèg yo fè anndan Babalo. Yo fè nèg travay, yo fè Ayisyen travay, nèg ap travay, wap touche, wap touche chak mwa. Men kou, yo di yap peye pou 22, men pou 22 yo di yap peye a, Men ki sa yo nèg yo fè. Yo vini Djena avèk kamyon imigrasyon yo. Nèg yo vini Djena avèk kamyon yo. Nan moman gen pak la. Nan moman y ap fè pewòl la. Yo vini avèk 2, 4, 5 kamyon. Pou vini pou vin bote Ayisyen. Men Ayisyen tou di yo pa pran. Ayisyen di yo pa pran. Yo pa pran nan kou a. Yo tout yo kanpe la, yo di pa gen moun ki ka derape avè yo. Men egzakteman, men kisa yo fè? Anndan Pueblo Barbaro. Men la, way. Men l. Ap ba l zoom. Men, men yo. Men yo. Men yo. Donk, nòmalman, tout moun kap travay la se moun ki gen. Se moun yo ki gen ka travay, ki ka rete travay nan peyi nou. Se paske nou pa gen peyi, nou pa gen dirijan, ki fè nou vin ap fè konstriksyon ba yo, epi yo menm nan moman, lè pou yo peyi nou an, men ki sa yo fè se chèf yo ba nou. E men tout ayisyen yo kanpe la, yo di pa gen moun, Moun ki ka fè yo moute machin nan pa gen moun ki ka fè yo moute kamyon an men li men l la men li men konstriksyon yo men yo men yo men yo men ki kote nou ye la men nou La m nan senkyèm etaj la. M fè videyo sa lage l, m ap lage l sou gwoup lan. Epi n ap pataje l. Kèk moun a wè sa ki istwa ki genyen nan Repiblik Dominikèn. Donk se dirijan peyi nou ki koz nou la. Donk, tout sa k ap fèt yo la, tout konstriksyon sa yo, tout travay sa yo, se nou, nou te ka fè yo lakay nou. Men nou pa gen moun. Nou pa gen moun nan yo. Bon, an tou ka, nou menm la, nou la n ap tann. Paske, gen anpil moun se nan Jezi yo kwè. Gen anpil moun se nan ason yo yo kwè. Moun ki kwè nan Jezi yo, mete ajenou, priye. Sak ka souke ason yo fèl paske nou tout ap defann menm kòz se peyi a ki nan difikilte rele jezi rele sa nou konnen nou kapab rele yo nan mond mistik lan adrese nou ak zansèt nou yo kite batay pou nou itilize foto yo bay foto yo limyè pou wè si bagay la kapab chanje paske Nou rive nan dènye bout la, fòk peyi sa a li kapab rale yon souf. Nou pral kite w avèk ansyen depite Deus Deronet ki li menm bay dizon li e fè konnen gouvènman an dwe tande larezon pou l fè san sòti nan wòch pou kapab peye moun ki nan leta paske jiska prezan gen anpil moun ki nan administrasyon piblik lan ki nan difikilte. Premyeman pou nou lanse yon kri kont dezespwa ki plane sou peyi a depi kèk tan. E, dezyèmman, pou nou fè yon apèl a chak sektè ki anndan lavi nasyonal lan pou yo travay pou yo rekonstwi lespwa pou popilasyon an. Il y a un constat, se vre ke kòripsyon mete peyi a ajenou, kòripsyon mete sosyete an tèt anba, kòripsyon atake chak nan sektè ki nan lavi nasyonal lan. Men gen yon verite, se pa tout moun ki nan peyi a ki kòwonpi. Se pa chak sektè kanndan lavi nasyonal lan ki kowonpi an antye. Donk, toujou nan tout pati, menm yon frig gate toujou ret yon pati ladann ki bon. Jodi an, nou bezwen soulinye pou tout moun, chak sektè yo, ke aktivite fen ane yo, se aktivite ki reyini fanmi yo. Se aktivite ki pèmèt yo fè fèt pou timoun yo, yo fè fèt pou jenès lan. Men sitou festivite fen ane yo, se yon peryòd de rekonsilyasyon, se de peryòd de padon, se peryòd moun fè echanj. E tout bagay sa yo se bagay ki pèmèt ou rekreye espwa lakay moun, ou fè yo anvi viv, ou fè yo anvi goumen, ou fè yo anvi egziste, ou fè yo anvi avanse. Nou pa ka pran desizyon nan yon peyi pou n retire tout sa ki rele lespwa pou yon popilasyon, pou n retire tout sa ki rele anvi viv pou yon popilasyon. Nan sans sa, si anpil nan nou, sila yo k nan sektè prive a, sila yo ki nan sektè politik yo, sila yo k nan sosyete sivil la, nan legliz, pa rapò a migrasyon yo fè nan lòt peyi. Si gen anpil ki antann yo pou yo al fete an Repiblik Dominikèn, o Kanada, o Zetazini, an Frans oubyen nan nenpòt lòt peyi avèk fanmi yo pou yo al pase de moman de rejwisans, pou yo al pase de moman de retwouvaj, ebyen fòk mwen di nou majorite popilasyon an pa gen lòt peyi pou y al fete. Majorite popilasyon an pa gen fanmi yo aletranje, e majorite popilasyon an bezwen viv. Nan sans sa, li enpòtan pou nou kreye aktivite pou majorite sa a ki pa ka pati, ki pa ka abandone, ou di mwens ki reziye yo pou yo rete la. Li pa nòmal anndan yon peyi pou nou reyini tout bagay yo nèt pou yo kondisyone pou yo kreye dezespwa. Nou gen yon popilasyon k ap toufe. Nou gen jenn timoun, nou gen timoun piti, nou gen granmoun ki bezwen viv, ki ap tann tout moman dezespwa yo pase men k ap tann kanmenm lè fen dane an gen yon bagay ki pou fèt. Men, le konsta, le konsta se ke nou vle transfòme peyi an tankou yon vale. de lanmò. Nou vle transfòme peyi a tankou yon vas simityè, kòm si tout moun ki ladan l se mò, y ap tann ki jou pou yo antere yo. Alòske yon peyi pa konsa. Menm non peyi ki gen lagè, yo konnen ki pwa emosyon ye, ki pwa emosyon genyen pou yon popilasyon, ki pwa anvi viv genyen pou yon popilasyon, ki pwa rekreyasyon genyen nan egzistans moun. Si jodi an nou antann nou avèk kòripsyon, nou retire espwa timoun yo, nou retire espwa jenès lan. Men nou pa ka antann nou tou ak kòripsyon pou n etire anvi pou yo viv. Anvi viv, si nou genyen l, nou ka rekreye espwa yo detwi a. E poutèt sa, li enpòtan pou nou fè pou nou fè mesaj sa a pase. Fòk chak moun, timoun yo, jèn yo, granmoun yo, yo konprann li. Anndan sektè prive ki chaje kowonpi, ke le Kanada, Lèzetazini, yo mete yo sou lis, ke nou aplodi. Men pandan nou ap tann pou Leta ayisyen, pou gouvènman ayisyen an fè travay pa l lan, Ranfòse yo, mennen yo devan lajistis pou yo konn kiyès ki kondanab kiyès ki pa kondanab. Men li enpòtan pou nou soulinye, se pa tout sektè prive an ki kowonpi. Se malerezman sila yo k kowonpi yo, yo gen pi gwo vwa, yo gen pi gwo tantakil, yo gen pi gwo mwayen. Se nòmal pou yo gen pi gwo mwayen paske yo kowonpi. Se nòmal y ap kwense yon lòt ti gwoup. ki pa ka gen aksè a la dwann, ki pa ka gen aksè a la DGI, ki pa ka gen aksè a lib sikilasyon a lib sikilasyon de machandiz ou di mwens a sa nou rele la konkirans lwayal ou transparan. Nan kesyon lib konkirans sa a ki pa egziste lakay nou, gon pati nan sektè prive kowonpi an ki kache yon lòt pati sektè prive an ki pwòp. Se pa tout sektè prive a ki kòwonpi. Se pa tout moun nan sektè prive a ki se vòlè. Rès pati sa k pa kòwonpi an ede n kreye espwa pou popilasyon an. Rès pati sa a ki se sektè prive pwòp lan prepare dè ti aktivite pou timoun yo devan antrepriz nou yo. Pa pè mete yon ab de Nwèl. Pa pè fè yon ti echanj de kado pou timoun yo. Pa pè ofri yo yon kado. Yon blad, yon souflèt, yon pi de twal, ou pa konn sa sa ka fè nan lavi yon timoun ki resevwa l. Yon ti balon, nenpòt sa ou bay yon timoun kòm kado, sa ap kreye yon gwo gwo mouvman demosyon lakay li e sa ka kreye yon pakèt bagay nan chanje lavi l, nan kreye espwa. Rès pati sektè prive, m konnen ki la k ap pase mizè menm jan avèk yon gwo pati nan popilasyon an paske yo pa antre nan kòripsyon paske yo serye a, kanpe, rekreye espwa anndan peyi a. Li menm jan tou, distenksyon sa n fè pou sektè prive an, li menm jan nan sektè politik lan. Se pa laklas politik ayisyèn ki konplètman kòwonpi. Se pa tout moun ki ladann ki se politik ki kowonpi. Se yon gwo pati ladann ki kowonpi ki fè dè trezaksyon sou popilasyon an ki vòlè lajan leta ki kouvri sa ki pa kowonpi yo ou pa ka wè yo. Tantakil sa k kowonpi yo tèlman laj li kouvri sila yo ki pwòp ki serye ki se sitwayen k bezwen peyi a chanje a. Enben rès pati nèg ki fè politik fanm ki fè politik ki pa kowonpi yo kreye espwa nan kominote an. Travay, Netwaye bò lakay ou an, dekore bò lakay ou an, repentire kay lan, re, netwaye wout lan, prepare des echanj de kado pou timoun yo, met on DJ, fon ti aktivite, montre timoun yo tou nè pa pèdi. E m panse sektè ki pwòp yo yo kapab fè l. Legliz, antrepriz yo, laprès. Tout moun ki konnen ke nou se moun nou dwe viv, fòk nou patisipe nan kreye espwa sa. Nou pa ka kite fòs fènwa Lè moun yo tap fè kòripsyon yo tap kraze peyi a nou pat avè yo. Nou pa ka sibi tout sak genyen kòm reyaksyon ou di mwens kòm enpak negatif. Fodrè til pandan yo menm yap soufri kè yo pa nan fèt lan, nou menm tou nou pa ka mete nou pa ala fèt, nou pa ka mete nou poun kite timoun nou yo ap kwoupi. Fodrè til ke nou nou anbrase la fen dane, nou fon lòt bagay nan fen ane a, nou rekreye espwa poun antre nan 2023, avèk lòt ide, avèk plis fòs pou nou kapab chanje sa. E anfen, yon ti kado ou bay yon timoun jan m te di l lan, li kapab fè anpil bagay. Si nan konsta a nou gade, m pa wè nan yon kafou ke ou wè gen anons pou yon bal, m pa wè yon anons pou yon reveyon. Ou pa jwenn ni yon bank, ni yon antrepriz, ni yon biwo leta. ki gen, ki dekore, ki montre w ke la gen espwa, la gen fèt. Nou tout nou antre nan batay lan. Nou tout nou antre nan kreye dezespwa. Ann chanje bagay yo. Ann kreye espwa. Ann aprann resouri. Ann aprann rekonstwi. M kondane aske le gouvèneman li soti nòt pou pa gen anyen kòm festivite de fen dane. Li pap fè echanj de kado, li pap fè echanj de panye, li pa dakò pou yo dekore, li dakò pou n rantre nan mouvman de dezespwa. Se pa fen dane an nou mande gouvènman an pou l kondane. Nou mande gouvènman an pou l fè lajistis rele moun lakay li k nan kòripsyon yo e ke yo kondane yo. Nou mande gouvènman an pou l fè lajistis kanpe pou l jije moun ki nan sektè prive, ki kòwonpi an pou l kondane yo. Nou mande gouvènman pou l akonpanye rès moun ki nan politik ki pa kòwonpi yo, rès moun ki nan sektè prive ki pa kòwonpi yo, rès sitwayen ki pwòp yo pou l akonpaye yo pou l fè yo kontinye viv jan moun dwe viv. Se sa nou mande gouvènman an. E ke nou dwe fè yon siwso paske nou menm ki pa kòwonpi yo nou plis ke sa k kòwonpi yo. Nou menm ki anvi viv yo nou plis ke sa k pa vle nou viv yo. Ke se swa l te gang, ke se swa l te politisyen kòwonpi, ke l se swa se se e se dèzòm dafè kòwonpi, yo pi piti ke nou. An nou deside nou pou nou rekreye lavi e rekreye lespwa nan peyi an. Mwen panse ke pwoblèm ki genyen an, nou gen de moun ki nan leta, la mauvaise gouvernance li vwale yo pou yo gen bon sans, pou yo konprann. Menm si se pa pou granmèsi ke nan tout peyi ke pou tout travayè ki egziste sou latè. Tout travayè ki egziste sou latè, yo ba yo yon trèzyèm mwa. Yo ba yo yon lòt mwa anplis an desanm paske se lè pou moun chanje kado avèk moun. Se lè pou gen kè kontan. Se lè pou n bay fon lòt chemiz pou nou. Se lè pou n achte yon lòt soulye. Moun k ap dirije nou yo dwe konprann sa. Yo dwe tande larezon pou yo pèmèt aske tout anplwaye touche mwa desanm nan e touche sa yo gen kòm bonis. Paske se lè pou yo fè kado a pitit yo, se lè pou yon lòt kalite manje fèt nan kay lan, se lè pou yo, se lè pou yo, pou yo fete, se lè pou moun gagote. Tande, se lè pou moun gagote. Se pa al vòlè sa k pa pou ou pou gagote. Sa w genyen, se lè pou w fè lajès ladan l. 1, ou pase yon ane, 2, fòk ou kreye espwa nan mitan fanmi an pou al jwenn lòt ane an. E m panse ke gouvèneman an dwe tande larezon pou l fè san sot nan wòch pou l peye anplwaye yo. Gouvèneman an dwe tande larezon pou l fè san sot nan wòch pou l montre se li k bay leton ke gen lavi nan peyi an. Se nòmal pou yo dekore an sitiyasyon de fèt, pou yo bay yon imaj de fèt nan primati. nan sti rès nou rete kòm palè nasyonal lan. Se nòmal pou timoun k ap leve yo, yo voye je yo, yo wè des enstans nan leta ki prepare yo, ki montre gen yon lòt imaj. Se nòmal pou gwo antrepriz yo, sila yo k pa nan vòlè yo, pou yo dekore lakay yo pou montre ke gen fèt. Menm an tan de gè, fèt fen ane toujou fete. Nou mande gouvènman an, se yon ènyèm apèl, Se yon ènyèm kri nou mande yo pou yo tande vwa anplwaye Leta yo, pou yo tande vwa pèp ayisyen an. Pèmèt yo fete menm yon sèl jou. Si nou pèmèt nou fete yon sèl jou, m garanti w, si Leta mande de mizisyen, de gwoup de mizik ki egziste nan peyi an, ki aletranje, ki isit, pou yo fè yon gwo festival pou pèp lan sou Chandmas, 2 moun ki rapper, 2 moun ki chante mizik m pa konnen konpa, 2 moun ki chante zouk, 2 moun chante solo, fè yo rasanble an fanmi nan mitan Channmas lan, sou plas Bwaye, fè festivite pou moun yo. Y ap wè si yo pa ka rekreye espwa. M panse se nan linye sa a pou gouvènman an ale. Se pa nan yon linye kache tèt li kòmsi l pa konprann kri moun yo, li pa konprann moun yo se moun, yo gen emosyon, yo gen dè bezwen, yo gen dè demand k ap rive jwenn yo enpepatou paske se fèt e ke pou l bouche zòrèy li pou l pa tande, il faut ke nan sans sa yo fè jistis a popilasyon ayisyèn nan, yo fè jistis a anplwaye leta yo, yo fè jistis a tout anplwaye ki nan sektè prive a. E jan m te di l lan, chaje moun nan gouvèneman yo, nan sektè prive a, nan sektè politik lan ki pa bon moun, men chaje moun ki bon moun. Lè. Lè lòt peyi kòm le Kanada, Lèzetazini, m panse Wayòm Ini k rejwenn yo, gen lòt peyi k ap rejwenn yo ankò, ap ede nou jwenn moun ki move moun lakay nou yo, fòk lajistis li menm li ranmase bagay la. E m te di l la dènyè fwa, se pa yon komisè di gouvèneman ki pou fè yon aksyon izole. Se se se se lapwisans piblik ki fo mèt an mouvman. Se lajistis nan pi wo nivo an pou leta mete an mouvman kont moun ki kòwonpi yo. Se pa yon grenn moun. Se ULCC dwe kòmanse travay, UCREF dwe travay, BLTS dwe travay. Kòmsi, le ministère de la justice, li dwe travay. Le pouvwa jidisyè li fèt pou l anbranl kont kòwonpi, kont kòripsyon. Paske. La corruption et les corrompus se yo menm ki rann nou nan sitiyasyon wè n ye la. Lè w soti nan lari an eta w wè figi Ayiti an se corruption k mete nou nan sa. Fen dane k rive la nou pa konn si se fen dane paske tout peryòd yo sanble pa paske nou pa janm fete, nou pa janm gen gete, nou pa janm gen lapè. Se corruption k mete nou la. Se pa yon komisè di gouvèneman. N ap tann ke leta ayisyen li pran an kont, li pran responsablite l an men, menm si m konnen l difisil, li trè difisil. Paske moun li genyen pou l deside kont yo se de moun ki trè pwisan, de moun ki gen lajan, de moun ki gen tout mwayen yo e se de moun ki nan move zafè. Lè w nan move zafè, nenpòt kote dan lemond ou pa gen baryè, ou pa gen limit. Donk, fòk Leta ayisyen pran kouraj li a demen pou li di, mwen prale adrese sektè sa a e fè silans lan. fè kòm si l pa wè an, mennen politik de l'Autruche lan, li p ap mennen, li p ap ban nou rezilta, li p ap bon ni pou gouvènman, li p ap bon ni pou nou popilasyon an, li p ap bon ni pou Ayiti. Nouzotr nan ede m, e mwen menm pèsonèlman Deis Deroneth, m toujou ap fon apèl bay tout sektè, sektè politik, sektè prive, legliz, sosyete sivil lan, nou toujou mande yo pou yo met tèt yo ansanm, e si yo met tèt yo ansanm yo ka fè mirak. Kòm nou nan peryòd de pè, paske nou an desanm, nou nan peryòd de Nowèl, li t ap nòmal, li t ap bon ton si te kapab gen yon akò politik tout sektè yo nèt met tèt yo ansanm yo di dezòmè men sa yo pral fè a peyi an. Si yo bay pèp lan sa kòm kado de Nowèl anplis yo mete festivite nan peyi an k pou fè nou bliye tout doulè nou pase, pou fè bliye kosyon nou bay a kidnapè yo, pou fè nou bliye avèk moun nou genyen ki disparèt, yo tiye, yo egzekite devan nou yo. E se pa bliye yo, men gon moman tou pou n ta souri, gon moman tou pou n soti nan tout kè sere nou ye yo pou nou ri. Li tap li tap kòm on jistis yo rann a popilasyon ayisyèn nan. Men, se vre nou te fè on apèl pou ke genyen eleksyon. Fòk nou retounen sou lavwa konstitisyonèl. M ap kontan si tout desizyon ki pran yo nan gouvènman an ak nan sektè politik lan se de desizyon ki franch, Se de desizyon ki gen yon elan de patriyotism ladan l, ki gen yon elan de konsyans de bòn gouvènans ladan l. N ap kontan si tout bon vre, ane 2023 a li kapab yon ane elektoral, pou nou chwazi de dirijan k sanble avè nou pou ede n kontinye goumen pou nou gen yon lavi ki miyò. pou n kontinye goumen pou nou chase kòripsyon e ke pou nou vini avèk la bòn gouvènans ki pou kreye yon anvi de viv ki pou kreye espwa pou tout sosyete ayisyèn nan. Pwoblèm nou genyen an Ayiti, malerezman, se ke fòs fè nwa a, li toujou parèt plis pwisan ke tout lòt fòs. Se ke moun ki se tantakil movèz gouvènans yo, yo toujou parèt plis pwisan, plis prezan ke lòt bon moun yo. Se pou sa menm apèl maten an, ke nou di moun ki pwòp nan sektè politik yo, moun ki pwòp nan sektè prive yo pou yo met men ansanm pou yo kreye yon lòt Ayiti, yon lòt peyi e rebay rebay sa nou rele espwa a popilasyon an. Le sektè politik e de jistis malerezman ansyen minis jistis nou tonbe anba sanksyon. Sa sa fè? Sa sa moutre nou? Sa moutre nou ke nou sèlman mete moun nan pòs pou met moun nan pòs. N ap konble vid. Men kòmsi lè n ap chwazi yon sitwayen pou n mete okipe yon fonksyon nou pa fè ankèt sou li. Nou pa gad pase l. Sa moutre nou feblès nou genyen paske nou pa gen yon baz de done, nou pa gen yon fichye sou chak sitwayen nan peyi a pou n konnen yo si se bon moun, si yo se move moun. Sa fè nenpòt move moun e pi souvan nou gen move moun ki okipe fonksyon yo nan peyi a ke nou gen bon moun. Keseswa. Ansyen minis jistis la tonbe anba anba sanksyon, ke se swa nenpòt minis ki la a yo pral tonbe anba sanksyon demen si Dye ve, fòk leta pran kouraj li a de men, moun ki te minis yo, moun ki te otorite yo k tonbe anba sanksyon yo pou yo jije yo, si yo merite arete pou yo arete yo, si yo merite yo nan prizon pou yo nan prizon e pou yo restitiye a leta ayisyen e o pèp ayisyen tout sa yo te vòlè sou nou.